Senatè Ricard Pierre, aktyèl minis planifikasyon, nan jou pase yo te siyen rezolisyon pou fòs etranje debake nan peyi a pou vin mete sekirite paske phtk gangsterize peyi a. Epi menm senatè Rika Pierre sa pèp ayisyen, Lèzetazini Damerik pran sanksyon kont li paske l nan finanse gang nan peyi Dayiti. Kèt papa! Sa k ap pase konsa? Koute yon pawòl mesye! Rete la, m pral ba ou detay. Genyen kabinè Mèt Mezonèv Jounen jodi a menm, li gen pou l ale devan jij Bèna Senvil pou l al mande pou yo libere mèsenè yo yo te arete ki ta patisipe nan touye prezidan Jovenel Moïse. Men, atan! Èske avoka a tonbe sou tèt? pou al mande jij men leve pou kolonbye ki te patisipe nan touye prezidan men talè prezidan jwenn jistis deja m poko konprann abeas kòpous eske mesye sa yo gen yon adrès nan peyi dayiti sa kap pase konsa nan dosye asasina jovenel m wè mesye yo ap jwa dife wi pèp ayisyen ou pral jwenn koze. Fòk mwen di w yè bagay yo te ekstrèmeman konplike nan Carrefour Fèy pèp ayisyen. Divès kretyen vivan tonbe. Bandi anvayi savann pistach, yo pran kontwòl komisarya. Erezman, lapolis ta pral voye 2 cha an ranfò. Rapidman, yo debake gen 2 polisye ki soti blese, gen yon bandi ki tonbe. Ou pral jwenn detay. Medam, matmwazèl, se mesye, oh, ti lapli gen cha wi ou poko wè aksyon sa, nouvo cha Kanada yo, ti lapli pran youn. Ala traka pou lave kay tèlè wap tande bandi yo kap di, mesye, m poko janm touche yon cha non. Ou mal touche Chan, ala traka! Ou pral wè videyo Jan ti pwovèb kreyòl la di, Devan pòt tounen dèyè kay. Mwen envite w rale chèz ou chita konfòtableman. Fouco zanmi Enfo Pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun ki jan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di w mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone. E mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil anpil. Ankò yon lòt fwa si w fèk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo se zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa ki se te chouk bra nan mitan lanmè. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se lonbrik. Ann pa ti krikrak pou nouvo kont nou genyen, Grann mwen konstwi yon pon, sèl li menm ki ka pase sou li. Grann mwen konstwi yon pon, sèl li menm ki ka pase sou li. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, matmwazèl e mesye, jan ke m te anonse w, lis la long. Wi lis la long, lis non nèg ak fanm kap finanse gang nan peyi Dayiti ke Lèzetazini Damerik pran sanksyon kont yo depi 2 semèn dosye sa pa sispann fè aktyalite nan peyi Dayiti ou jwenn divès senatè ou jwenn depite genyen jij gen jounalis pou site sa yo sèlman. Men, nan gouvèneman Ariel la, chaje pèp ayisyen. E se sa a ki parèt tris, ki parèt grav, kòman w te ka konprann pou yon nonm otorite la ap deside, epi li nan finanse gang nan peyi Dayiti. Nan jou pase yo, pèp ayisyen, apre ke Gouvèneman 19 minis yo te fin pran desizyon, yo siyen yon rezolisyon mande pou militè etranje rantre nan peyi Dayiti pou vin mete sekirite. Nan divès medya, genyen ansyen senatè Ricapie, aktyèl minis planifikasyon peyi Dayiti, te deklare se paske phtk gangsterize peyi a nèt pèp ayisyen pandan 10 lane. moun pa ka mache, moun pa ka bouje, kidnapin etc. Se phtk ki responsab, se mesye phtk yo ki mete peyi a nan nivo li ye la a. Donk yo menm yo pa gen ase fòs, yo pa gen le chwa, byen ke avan asasina Jovenel Moïse, mesye yo te konn toujou fè konnen, imedyatman Jovenel Moïse ale, lavi a pral woz pou pèp ayisyen, pral gen sekirite, paske Jovenel Moïse pa kapab. Men yo menm, yo kapab. Opozisyon nou te gen anvan an, se te yon opozisyon ki responsab, men jounen jodi a m pa konn ki kote la responsabilite pase. Ebyen medam, matmwazèl se mesye, se te toujou yon fyète, yon onè pou Rika Pyè ap esplike w ke se phtk ki gangsterize peyi a pou kont li. Eee donk pa gen lòt moun se phtk depi ou fè pati de phtk pèp ayisyen ebyen ou patisipe nan gangsterize peyi a wi phtk fè anpil dezòd nan peyi a paske mateli vini ansanm avèk bandi legal e nou kapab wè 2017 jovenel moïse rive nan tèt peyi a 2018 pèp ayisyen l kòmanse pran brimad 2019 jovenel di a Pye sam te manje m pat ba ou sim pa chanje fizim depòl map pase nan menm lo vòlè visye a bonm chanje fizim depòl bonm chanje kan donk li pral kòmanse atake oligak yo seryezman li pral kòmanse atake esklav lakou yo seryezman. E Jovenel Moïse pral rive nan yon kafou l pral fè apèl ansanm avèk opozisyon pou l di nou se frè nou sanble vini pou nou chita ansanm mwen prè pou m ba nou 95 pousan nan pouvwa m pou m libere peyi Dayiti paske gon koulèv 7 tèt k ap souse peyi a men mesye yo malerezman yo mare nan pye tab son ekip bann bouro yo ye son ekip bann esklav volontè boukliye sistèm yo pa t janm konprann jiskaske Yo menm ankò yo fè konplo yo touye Jovenel Moïse. Yo ki tap pale phtk mal, ebyen opozisyon an mete ansanm avèk phtk yo touye Jovenel Moïse pèp ayisyen. Touye yo touye Jovenel Moïse fò konprann. Ricard, mesye sdp yo spesyalman toujou kenbe menm diskou a se phtk ki gangsterize peyi a. Men kòm ou te ka konprann, pou tout lasent jounen w ap di m se entèl ki gangsterize, epi men jounen jodi a, blan pran sanksyon kont ou, koupe viza w, ou pa ka pile teritwa ameriken an, paske w nan finanse gang. Men se kwa listwa, pèp ayisyen? Ede m konprann sa k ap pase nan peyi a. Rika pyè wi, sanksyon nan negwenn li poukisa, paske l nan finanse gang, ala traka pou lave kay tè. Pèp ayisyen, ou raple w deklarasyon Vitelòm, adje lavi sa oo, ann reviv non, ann tande avèk atansyon non. Sa ap itil pou konprann ke gon gon seri de moun nan la repiblik blan pran sanksyon kont yo, se pa abi yo ap fè yo paske, non yo fè skandal non seri de betiz nan sak pa sa deja nan la repiblik an nou tande ansanm. Ekoute byen, Vitelòm di sa, di sa pou peyi an, tout moun konnen ke ou se nèg a zam e ou te kanpe ansanm avèk lanmò san jou di w se nèg a zam ou pa janm jwe, tout moun konnen ke w gen zam ou avè w. Vitelòm inosan. E ou ka, ou ka petèt jan peyi an, jan nasyon an, jan ke y ap fann ou nan medya, nan medya tradisyonèl nan peyi Dayiti a, si l pa sa, di l pa sa. Vitelòm gen dwa pa fè 100 kidnaping. Vitelòm gen dwa pa ka pa fè 200 kidnaping. Si gon gwoup polisye k ap fè kidnaping, di men tèl kidnaping ki te fèt, se yo ki te fè l. Ou menm Vitelòm, èske ou pa fè kidnaping? Bertho, Se youn nan rezon ki fè m di w, moun ki pè pa ka kanpe sou moun. Evidamman. Kèlkeswa yon nèg k ap fè yon zak ki pa ka asime l, Se paske l pa kwè nan tèt li. Très bien. Ok? Très bien. E mwen te di l, avan ke m te pale avèk li, lanmò, m pale a zo, m pale a lapli, nou te gen yon lyen e m di l ke n te gen yon chita pou n te kreye yon, se se kon apèl yon forum de fantôme. Lè sa n te chita avèk de wo grade. Site. Tèlman mye plase o nivo di gouvèneman aktyèl. Site non. Mwen te di l yè nan pwen près la. Trè byen. Tout nèg ki fè pati de gouvèneman sa aktyèl sa la, tout nèg sa yo fè pati de ekip ki te fè san koule, ki te fè mò pou yo te ka patisipe nan gouvèneman sa la. peyi an, dyaspora ayisyèn nan kap soufri, ki konnen ke nan ki nivo yap detwi jèn gason nan peyi a, ki konn nan ki nivo ke yon pakèt nèg nan gang nan peyi a, epi se nèg a sapat lan, se pitit sòrèt lan, yap di a, kòmsi yap bay pote tout chay yo, aprè tout planifikasyon fin ansanm avèl. Bay peyi a 5 grenn non Vitelòm, fè sa pou nasyon an, fè sa pou la repiblik, fè sa pou tèt ou, fè sa pou pitit ou, fè sa pou fanmi ou. Bay peyi a 5 grenn non. Nou chita avèk ex senatè Nenel Cassy. Nenel Cassy. Nou chita a mèt Michel. Andre Michel. Nou chita avèk direktè aktyèl la. Se fè pati de manm. Kiyès e wap pale direktè aktyèl ki pa ki pati? Direktè de la polis. Sa vle di Frantz Elbe. Fè pati de lekip. Sa vle di Frantz Elbe. Frantz Elbe. Ok sa fè 3. fè pati de lekip. Nou chita avèk le premye minis avan ke l te kote l ye a. Ekoute byen, sa vle di ou pa sa, e Ariel Henry w ap pale la? Tout moun nèt sa yo chita ansanm avè nou, Ariel Henry kiyès ki akouche l? Se lanmò Jovenel ki akouche Ariel. Ok, reprann non sa pou nasyon an k ap tande w paske Vitelòm w ap pale laverite. Notre premye minis, notre premye minis, notre reprezantan, le chèf di CSPN. Ariel Henry. E nou chita avèk le ministre de la planification. Sa vle di Rika Pierre. Rika Pierre. Trè byen. E nou fè divès rankont o nivo Dèlma 75. Nan ki baz? Nan ki lokal? Kay un ex depite. De ki depite? Depite Senril. Senril? Depite ki. Nou chita kay depite Senril, nou chita kay Daril o nivo 75. Vwala! Vwala pèp ayisyen! Avan Vitelòm te bandi, Vitelòm se dosye biznis li tap regle wi. Vitelòm se dosye tè wi li tap regle nan taba. Dosye tè. Ou raple ou, apre peyi lòk, pèp ayisyen, se sak vin bay Vitelòm. Apre peyi lòk, vin ranfòse yon pakèt gwoup gang. Pandan lòk la pèp ayisyen gen depite, gen senatè, gen minis, gen gwo militan politik k ap mache vide zam, k ap mache vide bal tout kote. 400 mawozo ou wè ki vin puisan konsa, se peyi lòk ki fè l puisan. Taba ou wè ki nan eta sa se menm mesye sa yo ki mete taba nan nivo sa a. Se yo k mete taba nan nivo sa a. Sa tris sa grav pèp ayisyen pou w ap di se yon lòt ki responsab gangsterizasyon yon peyi epi w menm yo ap pran sanksyon kont ou paske w ap finanse gang tou men se kwa listwa dan le peyi pèp ayisyen se la w ap konprann ke tout kote nou vire nou mele anba men mesye sa yo. Wap di lòt la se li k gangsterize tandiske ou blan ap pran sanksyon kont ou. E medam matmwazèl e mesye, peyi Lèzetazini mande pou Ariel Henry degaje l kou mèt Janjak, revoke mesye sa yo. Trennen yo devan lajistis. Jije yo pou sa yo fè, degaje l pou l mennen ankèt. Men sa ki grav la pèp ayisyen se ke chak grenn nèg gon grenn zanno kan yon fèv. Rica nan gang. Minis kolektivite teritoryal la nan gang. Minis jistis la nan dwòg y nan gang. Minis defans, minis agrikilti menm kout bwa pèp ayisyen. DG lapolis la y nan touye prezidan. Premye minis la nan touye prezidan. Kounya la, kiyès ki pa peche ki pou fè premye kout wòch la? Donk, chak grenn nèg gen grenn zanno yo ka yo vèv. Kòman Ariel pral kòmanse pou l di Rika silvouplè ou mèt lage cha wi n ap pran yon lòt moun. Kounye a pou Rika ap kanpe nan figi l, l ap di non non non non non, non non mesye le premye minis. Revoke m, ki kote, ki bò a ki figi, ou gen lè bliye sa w te fè. Fò w ta desann tou, e nan touye Jovenel ou te ye wi. Ou gen lè bliye sa nou te fè ansanm. Ou gen lè bliye. Lè ke yo di DG lapolis la, rale kò w! Non, non, non, non, non, monchè premye minis, pa fè sa. Bagay la pa ka fèt kon sa. Non, non, non, non, non, non, w ap fè enjerans, premye minis. Pa fè sa. Non, non, pa fè sa, enjerans, premye minis. Ou gen lè bliye. Badio bon zanmi ou te vin mande m zam pou l al fè koudeta, epi apre n aranje nou, epi men nou. Pa bliye m te nan fantom 509 pou destabilize pou kidnape pou touye ou te kapab rive kote w ye la non non non pa panse bagay la konsa si nap desann nou tout ap desann si yap rete nou tout ap rete humm ala traka pou lave kay te paske manman w wè pral gen malè andedan peyi dayiti. Medam, matmwazèl e se mesye, m pa kache di w, nouvèl sa a fè m sezi. Wi, nouvèl sa fè m sezi. Genyen kabinè mèt Mezonèv, jounen jodi a menm, ki gen pou l desann nan tribinal premye enstans pou ke l ale kote jij Bèna Senvil pou mande pou libere kolonbyen yo, yo te arete nan kad dosye asasina Jovenel Moïse. Talè. Eske avoka oubyen eske kabinè a gen lanp limen dèyèl? Kèt mwen wè mesye yo ap jo a dife kounya lè w mande pou libere apresa sak pral pase? Yo ap pran w nan plas la? Yo ap mete w nan plas la? Atò gen de bagay mezanmi nou pat menm bezwen repete yo nan figi moun non. Gen de bagay fò nou ta wont di yo amwenske nou son sèl ansanm avèk asasen yo. Paske kòman w te ka konprann an venteyinyèm syèk pou yon gwoup mesye soti nan peyi yo, nou menm ankò n al chèche yo, nou rantre ansanm avè yo, nou fè yo fè plizyè jou andedan peyi a, nou mete yo nan kay ki tou pre kay prezidan, nan aswè 6 pou ouvè 7, n al chèche yo, yo antre kay prezidan, nou touye prezidan, Lè ke nou fin touye prezidan, nou ranmase pakèt nou nal fè wout nou men malerezman Jovenel Moïse te pale nou lap kwoke nan gòj nou. San dan chanm prezidan nou tal antre wi, nou bali 12 bal, nou fann kran prezidan, Nou kase pye l, nou demonte l pyès pa pyès. Se kòm si se manje, se dan nou ta kole sou Jovenel Moïse wi. Epi jounen jodi a pou nou pa pè, nou pa krent pou yon bagay konsa ap vin repete nan figi moun wi Habeas Corpus pou lè mèsenè. Habeas Corpus. Men se kwa listwa mesye? M wè n ap jwe a dife! M wè n ap jwe a dife mesye! N ap mouri mal! M wè n ap jwe a dife! Pa bliye sa koz nou touye jovenel moïse ki fè wè peyi a rive nan etal ye la m wè nou ap jwe a dife kom etan done lè w gen madichon dèyè w ou prè pou fè tout bagay adje kabinè a m tap reflechi 7 fwa 77 fwa paske mwen menm mwen m toujou di l pa bò isit lè w wè yon krim rete enpini menm lanati wont de nou Lè konsa fòk nou tout mouri pou sèk vanjans lan kapab fèmen. Men si nou panse sou krim nan ankò, n ap fè eksè de zèl, n ap bat kò nou. Imajine w pèp ayisyen yon prezidan mouri, 16 mwa, dosye ap patinen, ap patinen. Epi jounen jodi a, moun nou te arete yo, n ap mande habeas corpus, yon ti men leve pou mèsenè yo silvouplè. Yon ti men leve, tout sistèm jistis la la, jij yo la, minis jistis la la, sa k fè nou pa ka jije, sa k fè dosye a pa ka avanse? Sa k fè dosye a pa ka avanse nan nòmal jan l sipoze avanse? Men leve, lage l, lage sa, lage sa silvouplè. Ala traka pou lave kay tè sa m wè ki pral pase nan peyi Dayiti nan dosye asasina Jovenel sa a, monchè manman pitit mare senti. Antoine nan gonbyen poko wè l. Paske w wè Jovenel Moïse nou fè konplo nou manje. Lòt moun yo ki mouri ou wè nou pase trè sou yo. Ou wè la jistis kontinye ap fonksyone, asasen yo kontinye ap mache nan lari jan yo vle. Men Jovenel Moïse se dènye moun wi mesye n ap ka asasine nan tèt peyi a. Dènye moun. Ou wè dosye Eric Jean Baptiste la jan nap pati ansanm avèl? Epi ou wè dosye mèsenè yo? Dosye mèsenè yo pèp ayisyen, m vle w konprann. Sa w wè mesye yo ap fè la se etensèl ki pou gaye baril la bou! Ki pou eksploze peyi Dayiti. ki pou eksploze peyi dayiti dosye mèsenè yo e pa bliye si ke ou kapab wè jiska prezan dosye jovenel moise rete kenbe se paske yo te arete kolonbyen yo donk imedyatman kolonbyen yo nan prizon tout moun ap fouye zo nan kalalou ap chèche pou konnen ki sak pase koman fè mesye sa yo la. E ou kapab raple w pèp ayisyen apre Ariel Henry fin monte nan tèt peyi a kòm premye minis, li fè w konnen mèsenè yo se dè inosan men jiska prezan li pa ka kanpe pou l ban nou koupab yo. Ariel di nou mèsenè yo se dè inosan. Ebyen men jounen jodi a. Kabinè Mezonèv pral kote jij Bèna Sevil pou l al mande men leve pou lè Kolonbyen pèp Ayisyen. Antouka pran responsabilite nou wi pèp Ayisyen. Pran responsabilite nou. Pase nèg nan peyi Dayiti yo tèlman esklav volontè, yo tèlman ap fè boukliye sistèm yo avègl, yo bliye si lè banb kanmarad ou pran dife pou yo mete pa yo a la tranp. Se tris se grav pou gade apre Jovenel Moïse fin mouri asasine andedan chanm lakay li kòman lanbè ap bay blag kòman l fyè papa tounen yo fè l konfyans li pral byen pase li pral prezidan peyi dayiti apre krim ki sot fèt la la ou pa kanpe pou di zanmi w yo non bagay la pa ka pase konsa fò w ban nou eksplikasyon. Fò w di nou ki sa ki pase paske siti ou se lakay ou l ye. Gon pati nan krim nan ki monte lakay ou fò w ba nou eksplikasyon. Konpayi sekirite ki rekrite kolonbyen yo se lakay ou. Avan yo touye prezidan, James Solage te vwayaje l ale lakay ou. Li t al mande ranfò. Fò w di nou ki sa k pase, men non, y ap kale blag paske m pral prezidan, tandiske yo pa wè ki pyèj ki gen dèyè a. A mwens ke jan yo t ap kale kò yo a, pase yo tèlman se chen fidèl pèp ayisyen, yo pa nan dosye pèp vre. Pase sou yon politisyen k ap krache sou kadav Jovenel Moïse ki asasine andedan chanm lakay li. Si w wè yon avoka, yon jij k ap krache sou kadav Jovenel Moïse, konnen moun sa a li pa moun, li pa yon Ayisyen, s on restavèk li ye, s on espyon li ye, pèp Ayisyen. Fò w konprann sa. Amwenske ou pa ta deside travay pou pèp. Se tchoul yo pral fè pou ta kontan jan Jovenel Moïse asasine. Pou ta pyafe jan ou pral pran pouvwa. Apre yon krim konsa fin fèt nou pa batay pou Jovenel Moïse jwenn jistis pou n konnen de ki mannyè, de ki mannigans yon prezidan fè mouri konsa andedan chanm lakay li. M pa ta pral chwazi al pase echap konsa konsa san ke m pa jwenn eksplikasyon de A a Z kòman konplo a te monte. Pou mwen menm, mwen m ranje anba m pwiske m konnen se pou pèp ayisyen an m pral travay, se pou moun ki soti an Afrik yo, manman yo ak papa yo pa nan peyi Dayiti pou m batay pou yo jwenn yon bagay tou sou bout tè Desalin te mouri kite pou nou tout, bon, te asasinen kite pou nou tout. m pa ta ka ap pyafe, m pa ta ka ap ponpe, gen de bagay mezanmi nou pa ta menm sipoze repete nan figi moun ou pral mande chans pou kolonbyen men leve, pou valè ti ayisyen mezanmi ki vòlè rejim bannann, ki vòlè 3 CD ki pran 15 ventan prizon, gon seri de moun ki nan prizon ki fin pirje pèn yo pèp ayisyen jiska prezan yo pa ka jwenn liberasyon, yo tout boure nan prizon an, epi kounya la se nan kolonbyen ou prale, adjee ti gason ou gen madichon dèyè w. Ou gen madichon dèyè w? Antouka, jan ti pwovèb kreyòl la di bouch granmoun santi men pawòl li pa santi. Kòm konsèy pa lalwa, si w vle, w a pran l mèt Mezonèv. Medam, matmwazèl, se mesye, ebyen, ensolit nou pou jounen jodi a. Gade ti videyo sa. Ou wè nan jou k ap vini yo la, pèp ayisyen m vle w konprann, se konsa politisyen pral batay pou yo sove kite peyi Dayiti men yo p ap ka sove. Pase avyon, elikoptè ap fè konsa. Yon tou won sou tèt peyi a paske yo pap ka soti nan peyi a al yon lòt kote. Gade videyo a wi. Eyy! Ayayayy! Konsa Lanbè santi l ta kwoke pèp ayisyen. Lanbè ta kwoke. Ayy Lanbè! Kalanbè mon Dye! Kalanbè ap grav! Ayayayy! Lanbè santi l ta kwoke. Nan jou k ap vini yo e konsa nou pral wè politisyen pèp ayisyen. Yo gen pou yo ale ayeropò Tousen Louvèti. Yo pete kouri. Yo pete kouri imedyatman yon avyon ap vole epi yo kap yon kenbe kawotchou a. Ayy! Anlè kite m! M pap ret ankò! Ayy! Serye wi. Nan jou kap vini yo gen politisyen konsa yo pral fè. Pase ou konnen depi yo malad, yo gon nostalji, yo pa ka pa ale kay blan. Ou wè sa m di w? Se zanmi blan yo ye, etsetera. Donk lè w wè blan chwazi koupe viza, li sezi byen l di w ret chita lakay ou, li pa pran epav lakay li ankò. Donk kounye a la, mezanmi, se konsa y ap gen, yo gen pou yo kouri nan divès ayewopò nan peyi Dayiti. Wi, antouka mezanmi, e. Moun kap sekirize ayewopò Toussaint Louverture la polis silvouplè pran kontwòl sitiyasyon pase nan jou kap vini yo la gon seri de politisye konsa yo pral fè nan ayewopò Toussaint Louverture lè yo wè vre yo ap pase 1 an 2 zan 3 zan 4 an 5 an yo paka vwayaje yo paka kite bout tè a pou yo ale yon lòt kote antouka ki vivra vera medam matmwazèl se mesye fòm diw yè bandi anvayi kafou fèy. Bandi ki anvayi Kafou Fèy yo menm pran kontwòl sou komisarya Savann Pistach la. Lè yo fin pran kontwòl komisarya, anpil bal tire, moun antre anba kabann, mesye yo ap vòlè afè moun, yo ap pase monte. Rapidman lapolis nasyonal ta pral depeche l, nou bat bravo pou yo, se trè trè byen. Rive yo rive pèp ayisyen, ebyen. Yo pran kontwòl sitiyasyon an, yo mete bandi yo deyò e 2 blende ki te debake nan zòn nan. Donk, lè blende sa yo ap rantre, popilasyon an vrèman kontan, ap rele viv lapolis. Donk, se te yon bèl anbyans lè ke lapolis te resi rive e yo pran kontwòl sitiyasyon an. Pandan ke yo ap rive, ou konnen kanmenm te gen afwontman, genyen 2 polisye ki soti blese. Donk, aktyèlman la yo ap pran swen lopital e gen yon bandi ki mòtèlman. blese donk la polis bravo kontinye frape kontinye travay medam madmwazèl se mesye map fè w konnen FBI wi nou raple nou nan jou pase yo te mete nòt deyò pou fè konnen li mete yon milyon dola sou tèt lanmò san jou sou tèt vitelòm ansanm avèk gaspiyay depi lè. Lèzetazini fin mete milyon dola sou tèt 2 nèg andedan baz 400 mawozo, mesye yo panike. Ti krik ti krak yo vide bal yo pa nan rans paske yo pa konn ki moun kap rive sou yo. Yo mete sòlda nan tout blòk pou kontwole moun ki enkoni kap antre nan zòn yo a. Èske ou konprann? Ebyen fòm di ou, rekonpans yon milyon dola a, tips.fbi.gov Ou kapab voye enfòmasyon an ale. Si ou pa nan peyi Lèzetazini Damerik, ou ka ale nan konsila ki pi pre ou la. Si ou Lèzetazini, kontakte biwo FBI ki nan vil ou a. Idantite ou yo fè konnen li p ap devwale. Fonksyonè sivil pa ladan. Anplwaye leta pa ladan. Donk, eske nou tande, nan yon milyon dola souple, idantite w pap devwale, fonksyonè sivil pa ladan. Anplwaye leta pa ladan tou. Ok! Donk, m te gen tan menm ap fè refleksyon sa pou m di, si lapolis pa janm gen ase de materyèl pou l mennen operasyon, donk, lapolis la l gen zam, pou ki sa l pa fè 3 milyon dola sa? Sak fè la polis pa fè 3 milyon dola sa pou ranfòse kapasitel. Pase toujou gen ti monnen kap bay pou ranfòse kapasite la polis. Donk lap enpòtan pou ke la polis ta fon kout pye mare 3 mesye poul fè 3 milyon dola. Or men kounya la FBI fè konnen ebyen fonksyonè sivil pa ladan ni tou anplwaye leta. pa ladanl souple donk se senp sitwayen wè sa m di w la moun tankoum ki ka tcheke FBI pou m di l tatatatata m voye ti foto etc epi sa w tande a milyon dola fèt donk pèp ayisyen gon milyonè atè la nan peyi dayiti pou moun ki vle milyonè pap pap trè fasil degaje w ebyen fè ti kòb la chèche bay enfòmasyon sou mesye yo epi sa w tande a ou milyonè mèdam matmwazèl se mesye m ap fè w konnen. Ebyen, prezidan dominiken an Luis Abinader anonse li pral depote moun pi rèd toujou. Li pral depote moun san kanpe, li pa nan rans li menm. E, selon deklarasyon li fè yè nan yon medya dominiken li fè konnen, nou pral ogmante sou nonb ayisyen n ap depote Sendomeng. Nou voye jete byen lwen deklarasyon l'ONU an ki te mande pou kanpe sou koze depotasyon ayisyen. M ap fè loni konnen ke kesyon politik migatwa chak peyi se gouvènman an ki jere sa. Deklarasyon Luis Abinader, ti konpran. Mwen raple w nan jou pase yo, youn nan responsab loni ki gen rapò ansanm avèk dwa moun te mande Repiblik Dominikèn, Lèzetazini, silvouplè kanpe sou depòtasyon ayisyen yo puiske sitiyasyon an difisil, pa gen sekirite nan peyi Dayiti. Ebyen Abinader voye! dlo ni jete byen lwen ansanm avèk deklarasyon l lan, o wi pa depòte ayisyen, ebyen li fè loni konnen koze migrasyon peyi ebyen se gouvènman an ki jere sa l pa gen anyen pou l di, jere dosye loni li menm l ap jere dosye peyi l, donk pèp ayisyen. Ayisyen pral depòte pi rèd sou tè panyòl. Medam, matmwazèl e se mesye, jan ke wap gade videyo sa, m poko janm sezi konsa, ebyen, se ti lapli wi, se nan baz ti lapli youn nan cha Kanada yo ye. Nan baz ti lapli youn nan cha Kanada yo ye, menm wè lap bay lafimen. M poko janm sezi konsa, ann gade videyo a ansanm. Yeah yeah yeah Sa e asansè kap fèl asansè Okabwa an lavli Anba figin ye Anba figin ye Boko janm manje sa Anba figin ye Ala traka pou lave kay tè Non lòt la di w m poko janm man yon cha non fò m al man yon cha Non Canada Ariel Henry silvouplè ban nou ti eksplikasyon de cha sa non silvouplè Ban nou yon ti eksplikasyon de cha sa Pase la frères et sœurs franchement m confuse m confuse lajan depanse chak grenn chann koute dè santèn milye de dola epi 3 kout bal cha ap bay lafimen ala traka pou lave kay tè papa ala traka pou lave kay tè ala traka pou lave kay tè nan peyi sa non m pap sispann di nou sa pèp ayisyen pase m pa w ka konprann istwa. Cha blende Canada yo wi. Humm Ann kite sa la poul pa fè zen. Medam matmwazèl e mesye byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete. Mwen pa konnen siw fè konsta sa. Pafwa wap gade jan yon ayisyen detèmine pou ke li ba ou levanjil. Jan yon ayisyen detèmine poul di w aksepte Jezi kòm sovè ou. M dakò se byen. Jan yon Ayisyen ki pale menm lang ansanm avè w ap di w depi w kwè w ap sove. Gen yon jan Ayisyen an mete l tou piti l pase anba pou l ba w Jezi. M di waw. Men, talè, pou jan Ayisyen fyè pou l ba w Jezi, pou jan l chèche atansyon pou l ba w Jezi, men, Pou w di jan ayisyen egoyis mesye epi pou yap ba w jezi konsa jan yo ap di w jezi bon pa gen pwoblèm map mande eske jezi ayisyen an nan menm nivo ansanm avè l eske jezi ayisyen an nan menm degre ansanm avè l paske ayisyen tèlman egoyis la plipa nan yo dèfwa ayisyen konn fin pase yon kote Li pa kite chemen pou lòt pase non, li tou fèmen sa pase l vle se sèl mwen menm ki pou anlè. Epi pou jan l fyè pou l preche w Jezi kòm sèl sovè pèsonèl ki kapab sove w, ki kapab mennen w nan syèl, pèp ayisyen, mwen yon ti jan doute de levanjil ayisyen. M doute de Jezi ayisyen, e pa Jezi rès mond lan non, Jezi ayisyen. Paske nou gon bagay lakay nou, se nou sèlman ki pou la. Gade mòd de dirijan nou genyen nan peyi a. Se yo sèlman ki pou la depi 1900 jamè. Depi yo fin pase yo bloke wout la, ki te mele yo ansanm avèk ti piti kap vini nou sipoze ret anba. E lè moun sa yo pran preche ou levanjil, son bagay ekstraòdinè. Son bagay ekstraòdinè. Se kòm si yo kenbe tchewob papa Bondye. Non. Sanble ayisyen kap preche Jezi a yo pa aplike Jezi a nan lavi yo. Levanjil ayisyen ap preche a l pa janm aplike l yon jou nan lavi pa l. Kwè m. Li pa janm aplike l yon jou nan lavi pa l. Paske si l prè pou l ba w yon Jezi gratis ti cheri, si l prè pou l mache preche w gratis ti cheri, men kòman nou fè egoyis konsa? Kòman nou fè nan eta sa? Si n ap preche lanmou Bondye, men kòman fè nou san lanmou lakay nou? Se la m ap konprann pèp ayisyen. Jezi sa a Ayisyen anpil kretyen ap ofri w, men malerezman, yon jou yo menm, yo pa janm pran Jezi sa a, yo pa janm aplike levanjil sa a nan lavi yo. Si w ap preche lanmou maten midi swa, men poukisa w pa gen lanmou pou peyi w? Poukisa w pa gen lanmou pou frè w? Poukisa w pa gen lanmou pou kominote w la? Poukisa ou pa gen lanmou pou la nature? Poukisa ou refize plante la tè? Si ke ou ap montre koman Jezi te konn travay pandan pasaj li sou la tè, poukisa ou menm ou pa vle travay? Poukisa ou menm ou deside rete sou kont moun? Pèp ayisyen ann pwan egzanp, ou raple ou pandan Jezi t ap preche, epi te gen yon gwo foul moun devan l. Moun yo ap di l yo grangou. Men, Pandan ke moun yo ap di yo grangou a, gon ti pitit ki te la, ki te genyen 3 ti pen ansanm avèk 2 ti pwason. Fòk ou konprann pou mirak la fèt fòk ke gon premye pa ki fèt. Se pa chita la plenyen maten midi swa non. Se pa chita la plenyen grangou tann laman non. Pou mirak la fèt gon premye pa ki pou fèt. Lè tout moun yo ap di yo grangou paske sa Jezi ap di a tèlman enterese yo, yo pa leve ditou ale lakay yo. Lè Jezi pase kot disip yo, l di disip yo, sa n ap fè, sa k gen la, l ap gade ki kote disip yo e disip yo pa gen anyen tou, yo grangou tou. Ebyen, ti pitit ki te nan foul la ki t ap swiv, ki te gen pen ansanm avèk pwason an, li di Jezi, men sa m genyen. Men sa n genyen, an nou pataje l. Jezikri pral lapriyè sou li, frè e sè byeneme, l pral miltipliye. E jou sa, senmil gason manje, san konte fanm ansanm avèk timoun. Donk fòk gon premye pa ki fèt. Si ke Ayisyen ap preche w levanjil gratis, Yo ap ba w Jezi, yo ap di w aksepte l kòm Sovè pèsonèl ou, men poukisa nou refize travay? Paske Jezi te konn travay. Donk, Ewopeyen ki pote levanjil la ba ou a, gon bagay ou pa konprann. Pandan l pote levanjil la ba ou a, l konnen se sou tè a l rete, pandan ou menm w ap pike anlè nan syèl, l ap travay sou latè, l ap avanse rèd chèch nan teknoloji a, an menm tan tou, l ap prepare l pou wayòm selès la. Ameriken an menm kout bwa. Men nou menm nou sèlman fokis nan syèl tandiske n ap viv sou tè a toujou. Donk si w pa pran swen sa ki nan men w nan kòman ou kapab espere yon lòt k ap vini. Epi n ap chante se yon bèl palè kristal. Sa k di nou se bèl palè kristal? Anpil chè zanno. Sak douse chè zanno. Bon jezi dou konsa se kote je pa janm wè poum wap dim se bèl palè kristal chè zanno pou tout moun ki ki entansyon nou nan levanjil bondye papa humm antouka pèp ayisyen janm toujou renmen dil ayiti se la repiblik dè koken medam matmwazèl se mesye byenvini nan ayiti peyi spesyal ou konnen pandan dènye moman yo la pèp ayisyen. Kolera ap frape rèd chèch nan peyi Dayiti men nan jou pase yo ou sonje nan opozisyon an te toujou gen anpil doktè ki te konn ap bay popilasyon an konsèy malerezman nou pèdi doktè sa yo de vi. Nou te kwaze ansanm avèk doktè Chilè Lwidò, doktè Chilè Lwidò kolera tounen ankò pou pi rèd wi ki konsèy wap pote pou pèp ayisyen fwa sa silvouplè? Ok, entendu, pa de problème docteur. Wi, chak 20 segond pèp ayisyen lave men nou. Se konsèy nou pou jounen an. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale, m ap Mwen prale m ap kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun non pa m se Fouco n ap kwaze nan yon lòt videyo pita a 7 è deja bon vandredi e bon week-end bizou bizou one love.